Ton bay klè y a une haine, une haine e lè m di l la li sot jis anndan trip mwen e c'est une haine constante Lèzetazini p ap janm renmen wè moun ki gen le savoir ki eklere ki pa vòlè ki pa li pa gen bagay li lakay li l k ap di fè agoch fè adwat Menm jan w wè yo fè Prezidan Preval la. Aprè desizyon Depatman Deta fin pran pou voye jete byen lwen 2 aktè politik nan peyi a yo akize ki nan dwòg epi nan vann zam, dosye a vin pi konplike nou pa ta panse. Bonjou bonswa tout moun, jodi a ankò m kontan ansanm avè n e n gen plezi prezante w dènye nouvèl yo Sa kap pase anndan peyi Dayiti? Bagay yo pral pi grav, Etazini bloke tout kote, Lambert ak konpayèl Paul Caly, Youri Latortue tonbe nan pyèj Kanada ak Lafrans aprè yo fin retire viza 2 pantagonis sa yo. Nan sans sa, e pi devan kapab pi grav toujou, e depi lè Lambert fin akize zanmi l Etazini nan sak te pase yo kraze eleksyon nan peyi a, sepandan Tout mwayen deja pran pou anbake swa Youri ak Lanbè epi al mete yo kanpe lwen, ale avèk yo, jan ou te kapab di a, yo fini ak mesye sa yo youn apre lòt nan sèn politik la. Kite m raple pou nou, 2 ansyen prezidan Sena a, e yo te manm Asanble Nasyonal nan peyi nou, jodi a yo akize kòm moun ki nan vòlò, nan vann zam, asasen, kidnapè e jodi a ki nan kouri aprè Etazini fin avili yo sou sèn politik la entènasyonalman pale. Rete ansanm avè n plis detay yo se pou koulye a sou chanèl pa w la. Pa bliye yon fwa ankò sonje abòne ak Sofia TV 83 tout enfòmasyon yo ap vini youn aprè lòt sou chanèl pa w la. Li rarisim pou yon nèg rive nan palman pou se pa yon bandi oubyen yon gwoup bandi oubyen moun vyolan ki trennen w ladan l. Yon nèg pa ka vin eli nan Latibonit pou di m se pa sou vyolans. Nan Patwon Santral se kout zam ki toujou genyen. De kisa ap vin pale m la? Scoop, Bon mesye, la nan sikonskripsyon yo, bon mesye, pi fò nèg ki bandi yo, ou pa wè sa depite yo te ye? Sa n ap di la a mesye? Donk, finansman gang e kesyon sa, li pa ta ka yon pretèks pou de nèg sa yo sèlman? Jisteman, se kesyonèl. Gade, mwen di w, kisa ki fè? Sa k pase kounye a pou de nèg yo? Si nèg yo pa ranje kò yo. ap yap gen gwo pwoblèm fò yal dousman e m panse gen de erè mwen pa vle dil bon m pa konn si m te dil paske m pat tande gen de erè lanbè fè mwen swete nèg aa yo pa konn pa pral joure m la desizyon priz pa depatman deta ekse kont yo tout moun nèt nan peyi a ki nan politik e pa premye fwa yo tande bagay sa lè blan pran desizyon sa èske youri ak lanbè kapab kandida. Epi yo pran desizyon an paske yo e pa paske yo poze sèlman a blan an pou vini non. Paske yo bloke akò ki dwe siyen an. Dezyèmman, e paske Lanbè te gen yon, m ta vle di yon, yon entansyon prèske maladiv pou l al prezidan, pou l al nan palè. E Lanbè di sa, blan di l pa fè wout palè. Donk, gwo aspè nou neglije. Blan di l konn sa depi pase plis pase ventan. E pa sa mesye? Blan di l konn sa depi lontan. Blan pa janm fè anyen. Donk si blan fè yon bagay kounye a se paske nèg yo gen yon etap yo franchi ki deranje blan. Mwen m panse jodi a se yon avètisman ke yo bay a tout lòt nèg swa ki nan dwòg ou di mwens nèg k ap fè vyolans yo. E fò m di nou sa, se pa koupe yo koupe viza Joe Lambert an, antwòt, pase l gen kèk jou l pa gen viza. Li te remake. Ke lè dosye yo al nan afè etranjè, gon bann dosye, bann paspò yo voye tounen. E misye di tèt li, Humm, kòm li pa la, m pa pral renouvle. Yon bagay osi senp, m pa pral renouvle. Men mentnan, misye pa ka al Etazini pou dè rezon ke yo revoke. Pa bliye, pa bliye, yo vin pran yon senatè an egzèsis wi. Swiv mwen byen wi. E pa di m di ke yo pa kapab non. Yo vin pran youn an egzèsis ki se Fourel Celestin. Yo te vin pran l menm. Guy se yon lòt aspè. Guy se petèt nèg ki t ap travay petèt pou yo, ansanm avèk yo. Donk yo te gen nouvèl ki fè konnen ke Guy pa t dwe kandida, eksetera. Ou wè, m pa, mwen pa konn bagay sa. Men. Genden depi yo diw nan drog li vin ou gon difikilte yo menm paske yo di sa wi donk se yo pral pral es kontèks la pèmèt yo menm yo gen la hot men sou pwosesis la e se sak fèl difisil wi pou blan vini bay si blan vini Ap gen konplikasyon. Konesan lè politisyen ayisyen, li pral difisil pou genyen de alyans ouvèt ki fèt avèk aaa e pati lanbe a. Depi yo, depi blan di yon bagay tout nèg pè mako. Ou konprann? Tout nèg pè. Donk an nou, an n gade yon bagay pou mwen. Nan latibonit si youri pa ta ka kandida otomatikman jòlzè ta pwochen senatè dela repiblik la wi un èske jòlzè ap dakò fè alyans ak youri deux èske youri ap kite eleksyon fèt nan latibonit tou. An nou di tout bagay. Eske youri tou paka kache li pa kache eske youri tou pa kapab pran rekil kay rekil la t bon eske misye paka pran rekil tou epi misye voye lòt moun al kandida sou pati l la paske gari banm di yon bagay te gen yon manda dèyè guy philippe wi men guy philippe te nan yon gwo mouvman ki te rele konsòsyòm ki te plen senatè ki gen senatè ki gen depite ki gen tout moun ladann donk sak rive guy philippe la rive guy philippe men rès moun yo rete kontinye fonksyone. E ou sot do pale ak seyon enpotan. Epa jodi a m tande yap di bagay de moun sa yo. Oh non mezanmi wi. Men sa pa anpeche tout moun tou byen avè yo, tout moun travay avè yo, tout moun fè politik avè yo. Pase jodi a blan gen dwa vini avèk kòmsi yon bagay ofisyèl, yon desizyon sou lanbè avèk youri. Men. M tou konn wè ap make nan mi pòtoprens non tout mesye sa yo avèk yon pil lòt moun di yo nan vyolans di nèg yo nan dwòg di yo se asasen di yon pakèt bagay e m kwè ke si yo asasen gen moun ki konnen si yo pa asasen gen moun ki konnen si yo nan dwòg gen anpil moun ki konnen se pa nan dwòg gen anpil moun ki konnen men sa pa anpeche yo kontinye fè alyans avè yo yo toujou ansanm. Se son des otorite de notre peyi donk des senatè an fonksyon des senatè enfliyan men mentnan Comment se fait-il que le bon grain kapab sòti de l'ivraie? Kòmsi eu égard a ansanm travay youri fè nan bay anti koripsyon, rapò petro karibe etc. Ou imajine w anko kòmsi le bon grain, un bon rapport sòti de yon nèg. ki gen tout bagay sa dèyèl ke blan reprochel m'en ou tou konprann. Wi wi e non Gary paske non an wi a m konprann sa w esplike a men non an e sa m pral di a pa valab inikman pou Youri oubyen Lambert men li valab prèske pou majorite moun ki pase anba a kòm senatè oubyen depite dayè souvan yo souvan di ke Moun kal dèyè pòs senatè pòs depite anba yo ok moun kal dèyè pòs senatè pòs depite anba yo ase souvan se de moun ki gen de bagay pou yo kache ki al kache nan paleman wi donk sa vle di ke sa ka rive blan te vin pran furel celestin wi men gon pil lòt moun ki le fèt ke yo konnen lè yo nan paleman yo gen iminite yo al anba donk e. Malerezman, gen dwa toujou gen bon gren k ap soti nan ivrè a, m pa konn si egare l egare kèlke pa, men yo souvan di, bon, bon peryòd sou 30 senatè nou te gen anba a la, yo te di ke prèske tout nèt nan dwòg oubyen nan vyolans, nan yon pakèt bagay. E peyi a tou konnen oubyen m tou tande y ap di yon pakèt moun anndan peyi a ki mele a sesi, ki mele a sela. Men sa pa anpeche moun sa yo vin senatè. Sa pa anpeche moun sa yo vin depite pase gon pil senatè ki anba a m toujou tande y ap di k nan dwòg men sa pa anpeche nèg la senatè gen anpil nèg ki yo di w k vòlè men nèg la al nan sena gen anpil nèg yo di w k nan kontrebann gen anpil nèg yo di w k se asasen men nèg yo ale anba nan sena gade Mako gade yo mèt di pa gen pwoblèm paske yo te toujou di yo di pou senatè ki nan sid Ok yo di pou nèg ki nan nò yo di pou nèg ki nan plato santral men se di yap di men nan ka sa pa gen di nan blan yo dil pitou non non non non mako non non si mako di yon bagay val kanpany gari di yon bagay ok moun yo gen dwa mete nan tout. Lè blan di, epi l di depi ventan m gen agimantè sou sa, e lè nou menm n ap swiv anviwònman, nou menm an Ayiti nou ye wi, an Ayiti nou ye, donk le dire du blanc doit être combattu légalement, men pa nou an yo ka inyore l. Paske nou ka toujou ap fè difamasyon. Ou wè? Bon mwen menm Gary, m pa vle pran dire du blanc w ap di a. Non m p ap di pou. Mwen menm gade, m pa vle pran l pou yon desizyon jistis. Se pou yon desizyon jistis. Wi. Bon, m pa menm pa konn sa. Blan e blan pa ka trete entèl blan, blan e trete l gade entèl li di entèl koupab, entèl inosan. Blan pa ka fè l konsa tou. Wi. Fò blan gen pouswit jidisyè ki yo anklanche kont de moun. Si yo gen bagay ke repwoche yo. Paske nan peyi blan, blan an pa ka fè kenn jistis apati de yon twit oubyen apati de yon rezolisyon. Blan an konnen gen enstans pou sa. Men an Ayiti tou Gari, mwen, pou mwen menm li prèske menm jan an. E si blan an bon, Youri gon ventèn dane, yon trantèn dane nan politik nan peyi a. Ensi ke Lanbè. E Lanbè bouch li te chape nan Karayib, misye di. L ap travay pou blan yo depi plis pase ventan. Lè sa l pa t konn si l t Misye moun blan yo. Moun blan yo. Moun blan yo. Misye moun blan yo. Donk sa vle di ke koulye a si blan yo soti yon desizyon sou Lanbè, li pa gen anyen pou wè avèk lajistis. Tande, tande, tande. Wi. Kont patenè yo. Wi, kont patenè yo, zanmi yo, m ta di. Se enfòmatè li ye. A men pou mwen Gary mwen menm moun yo mwen menm moun yo mal. E sa moun yo panse. Pou mwen menm moun yo mal pranl. E mwen menm sa panse men sa sa Joseph sa Joe vle di sa vle di l konn kolabore ak nèg yo. Wi mwen menm mwen menm e nan sans sa m pranl. Ke se talè talè talè Val on minit. Ke se travay ak blan ke se travay pou blan se ke misye an kominikasyon avèk blan yo depi 20 on ventèn dane. Donk sa di ke si misye te vòlè blan yo konnen. Yo konnen, yo konnen. Petèt blan yo gen dwa aksepte misye kòm vòlè a yon sèten epòk, petèt li ka bon pou yo lè sa a. Wi kounya misye pa bon pou yo. Lè l pa bon pou yo a. Egzateman. Blan yo soti grif yo. Kesyon eleksyon, se bagay pati politik, konsèy elektoral, si gen kontestasyon y ap fè. M pa konn si nan kwonoloji fè yo ki bò sa sitiye paske m sonje. Anbasad amerikèn te gon nòt ke yo te soti, eske se pa le menm swa de la pwoklamasyon dè rezilta? Wi, wi, se, se, se le swa menm de la pwoklamasyon. Le swa menm, pou yo te di. Se apre la vizit d'Edmond Muller. Wi, hein? Apre la vizit d'Edmond Muller. Se apre la vizit d'Edmond Muller. Egzakteman. E pi le swa menm yo soti kominike a. E, e lè yo di prezidan rezilta sa a pa bon, e prezidan di m pa konprann, m pa fè eleksyon mwen. Se konsèy elektoral ki fè eleksyon. e mwen m gen sèlman pou m pibliye rezilta eleksyon an nan Monitè. Yo di non, si yo pibliye rezilta sa a, yo pap aksepte l, y ap konteste l, e tout suit nou pral pran dispozisyon pou ke vrè rezilta li bay. Edmond Mulet. Edmond Mulet. Prezidan di misye, bon, sela va de swa, fè sa w vle. Men nou pat bezwen fè eleksyon mesye. Jan w ta wè prezidan Preval toujou pale kal la. Men mesye nou pat bezwen fè eleksyon. Nou te te mèt Tou bay sa nou vle a. Men men ki moun ke nou vle kòm prezidan epi nou di men eli men ni pibliye mwen di eli menm ki prezidan. Epi anpil echanj di ekot eksetera men map di w an tout senserite. Se premye fwa m viv. Ou tu étais là? Ah, j'étais présent. Ah, ok. Ah non, men, m son temwen. Privileje. Oculaire. Ah, m ap viv sa. Okilè, visite kowòdonatè jeneral li. Wi, inite. Epi, li deside, epi li di rezilta sa pa bon. Epi li pati. Nan lasware, anbasad amerikèn fè yon nòt sòti pou li di rezilta pa bon. Ke yo pa rekonèt rezilta eleksyon sa? Prezidan rele Opon pou l mande Opon li di m pa konprann. Gon rezilta ke w te voye ban mwen. Ou anonse m rezilta. On dirè ke yo mwen mwen etranje yo vin la, yo di ke rezilta sa pa bon. Ò si rezilta sa pa bon, ki rezilta eleksyon an? Di m ni voye rezilta eleksyon an ban mwen. Eropon di prezidan, Prezidan, rezilta ke m voye ba ou a se bon rezilta eleksyon an. Rezilta ke m transmèt konsèy la pou konsèy la ba ou a se bon rezilta eleksyon an. Paske mwen m pa genyen pou m pibliye rezilta. Antanke direktè jeneral, m fèt pou m pran rezilta pou m remèt li bay konsèy la pou konsèy la li menm fè suit avèk li. E sèt ensi ke pawòl anpil e eksetera. O o! Humm! Le landemen, m tande gen yon rezolisyon nan konsèy, nan konsèy, nan asanble jeneral l'OEA e ke yo pral, Etazini prezante l, yo pral pran sanksyon kont Ayiti, yo pral mete Ayiti sou zanbago. Dan lentèval, m tande viza Prèske tout kad inite koupe, pami lèkèl je site lè non, paske m te, se plis ke yon douzèn, anviwon yon douzèn, men m ka site nèg m pi zanmi avèk yo a, Gérald Germain, Paul Denis, Jean Joseph Molière, Dimitri Vorbe, anpil. Mwen menm mwen vekse, m sòti nan gou mwen. Paske m konnen de tout fason m pral ladan l tou. Mwen di zafè gade nou n koupe viza nou. Il sifi ke n pa koupe viza m pou Jakmèl pou m ka kontinye al manje kann ti klouz avèk lam boukannen. Lòbèy pete. Epi prezidan rele m pa lasuit, prezidan di m a Djo, prezidan rele m nan maten pou l di m a Djo fon ti monte kote m. M gon yon ti may moulen la, ap zaboka yon ti ju sitwon m fè ka prann ansanm. Depi prezidan rele m konsa bonè 6 zè di maten m di a gon bagay kap pase paske misye chak tan l gon bagay dwòl li bezwen di ou li rele w bonè yon fason pou li toujou envite w manje li pap ba w kòb li non men lap envite w manje Bon a sa ou a epi m monte m al jwenn li e prezidan di m a yèswa m paka dòmi Madanm mwen gen pwoblèm paske la yo anonse li ke yo fèmen kont an bank li yo bloke e kay ke l gen gen pwosesis ki an kou pou fè sezi sou kay yo e pitit li yo ki nan inivèsite m tande yo pral pran yo nan inivèsite an pou yo depòte yo. Donk se son de ganstè. Eee alò gen pwoblèm. Li di Djo. Definitivman la a, m rele yo pou n ka pran yon desizyon. M di prezidan ki desizyon prezidan? M gon kandida k eli. Ki desizyon nou pral pran la a prezidan? Li di a Djo, wè m rele w avan. Apre sa m pral rele de zanmi. E se sa k fè lè yon nèg ap fè pati politik, fò w fè pati politik avèk alyans politik, avèk zanmi ke w genyen ki ka pataje pwoblèm ou, ki ka pataje difikilte w, traka w avè w. Mwen di m pa konprann prezidan. Prezidan di e ke definitivman fòk nou retire Jude nan eleksyon an. M pa p kapab mwen menm pou m aksepte ke 2 anbago fèt sou mwen alafwa kòm premye minis e kòm prezidan. Paske te gen youn ki te pran Lò Aristide epi kounya la pou yon lòt vin pran ankò sou mwen la a, m pap kapab aksepte sa. Se 1. 2, mezi k ap pran la yo, mwen menm pèsonèlman, m pa ka sipòte yo. Pae presyon an twò fòt sou mwen. Fòk nou retire Jude nan eleksyon an epi pou nèg yo pibliye rezilta eleksyon yo vle a. Kèlke tan aprè, li di nou, fòk w fè yon nòt. Epi nòt sa a nou desann nan Ministè Enteryè avèk Paul Antoine Bien-Aimé, Jean Joseph Molière, Kelly Sébastien, epi te gen Ti Pouchon, Michel Clérier, Senatè Clérier, epi pou n al prepare nòt la pou n anonse ke, pou n voye l bay Julie Brutus, pou Julie Brutus gentan fè nòt la sikile nan loye a pou di ke Jude abandone, retrè l fèt, li deziste. E sèt ensi ke nou fin fè nòt la. E Jude nan tou sa? Non, Jude, nou pa melanje Jude nan bagay la menm. Li pa konn anyen? Jude pa konn anyen. E sa k fè Jude pa la suit, isi a menm, Jude te li yon nòt epi l di nou vann li pou yon plat lantiy. Vwala! nou vann li pou yon plat lantiy. E pa la suit, nou fè nòt la. Lè n ap chèche Michel Clerier pou siyen nòt la, Michel Clerier mawon. Alò, nòt la pote siyati 4 moun sa yo. Nenpòt lè, listwa kapab revele sa. Se 4 moun sa yo k siyen nòt la. Epi nou voye li ale. E se nèg ke. lò lòt ta fin ale map eseye jwenn Jude poum kapab bay Jude yon esplikasyon men chak tanm rele Jude mpa konn sa poum dil mwen etenn telefòn nan alò Jude ap tandem la wa eskize mwen chak tanm rele Jude kòm se zanmim Jude ye chak tanm rele Jude mwen etenn telefòn nan poutèt kisa paskem poko wè Saw pral dil. Sam pral di Jude paske li triste. E finalman m rele Jude, m di Jude, a, sitiyasyon an konplike wi. Li di, sa k konplike a? Mwen di, Joe, sa k konplike a? Mwen di, a, e, rele prezidan an pito non, prezidan an ap pale avè w. Menm konn prezidan te di li menm li p ap reponn Jude tou, paske l pa ka reponn Jude. Alò, s on sitiyasyon konplike e ki pa la suit, nou oblije retire Jude pou nou bay mesye yo posibilite pou yo voye nan dezyèm tou Maniga e Madan Maniga e. Martelly. E Martelly. E la swit nou konnen l. Men se ki è pir nan tou sa, loske Edmond Muller t ap ensiste oprè di prezidan Preval pou l mande l fè retrè rezilta a, prezidan Preval kenbe tèt avèk li. Il a eu à dire au Président Préval, si w ap ensiste ke w ap kenbe tèt, gon avyon ki la a, ki tou pre pou ou, pou nou anbake w, pou n voye w ale. E m sonje ke Prezidan Preval te reponn pou l di misye, ou mèt pran m, ale avèk mwen. Nou gen tank, nou gen tout bagay, tout moun ap wè ke nou fè yon kidnaping sou mwen. Men le landemen, Prezidan pa t ka kenbe, li krake e l te aksepte. Pou ke nou fè nòt sa a, gen doken di se nou menm ki te pran mezi la inilateralman. Ou ka konprann ke yon tèl mezi, nou pa ta kapab pran l inilateralman, men an fèt kòm dirijan de pati, nou te asime l. Vwala.